Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Enfòmasyon yo anpil e yo pase vit, M pa swete ke pou youn ta pase inaperçu. Vwala poukwa nou fè yon maksimòm efò sou chanèl sa e sou Facebook via Ayitibòz pou kapab pèmèt ou gen yon ide sou tou sa k ap pase nan peyi Dayiti. Nou konnen te gen yon dife ki eklate nan lannwit premye jen an nan kan pwovizwa Dèlma 75, katye Fosten ki abrite plis pase 100 fanmi. E sa lakòz anpil viktim, dega yo enpòtan paske tout kay boule, pa gen anyen ki sove. Malgre entèvansyon rapid sèvis ensandi nan meri a. Men fòk nou di, majistra Wilson Jeudi ak ong Food for the Poor yo menm te nan obligasyon pou kapab kontinye pote soutyen yo bay sila yo ki sinistre. Yo bay kits alimantè, rad ak yon anvlòp ki gen yon ti bagay ladan l, yon ti èd finansyè. Yo te distribye yo nan palè minisipal la yon mannyè pou kapab ede moun sa yo ki bat bravo lakontantman men se pou yon kourte dire paske refaire sa vie. Pandan ke tou sa ou te genyen pase anba dife, e kote ou te ye a la a, ou te yon kote kote ou t ap planifye pou w rekonstwi lavi w. E koute, tout bagay nwaye, tout è pati an un clin d'oeil. Donk, vous imaginez, moun sa yo ki lage 2 bra balanse pou kwè li la, Ebyen m swete jwenn plis èd. Yon mannyè pou kapab refè vi yo. La question qu'on se pose, kisa ki te a l'origine du feu sila a? Ben jiska prezan zòn donb sa li poko janm ka eklèsi. Nou te fè yon kout pye nan espas sila a, nou te rankontre anpil moun, temwanyaj yo trè pwanyan, se poutèt sa nap envite w gade imaj e son. Repòtaj chòk. Pèsòn pa konnen, sof ke nou te la, nou te la depi 12 janvye, epi se rete nou rete, nou won dife sou nou la, nou pa konn kòman l fè pran. Ok, anpil bagay pèdi la, pa gen moun ki mouri? Wi, notamman gen yon moun, gen yon timoun ki mouri jiska prezan la, nou poko gen kontwòl li, men tout sa tout moun te posede la, yo pèdi. Bon, nou ka di leta pa fè anyen pou nou paske nou pa wè prezans. Prezans moun nou ka wè se prezans e majistra a ki te parèt e jodi an la. Donk, sa l fè li debleye sa nou te gen la men jiska prezan nou poko Satisfè de sa l te vle fè pou nou Sa nou vle nan men leta bon tout moun yo nou tout konnen sa jis paske nou la depi 2012 2010 alò eskize 2010 nou la depi 2010 donk pa gen oken estans ki vin wè avè nou jiska prezan la donk Alò sa nou ta vle? Gen anpil moun se nan lari nou dòmi. Nou dòmi nan lari, nou dòmi anba ponp jis pou nou ka jere vi nou. Men jiska prezan nou pa alèz. Sa nou ta vle leta fè pou nou, se ba nou yon kote pou nou dòmi epi satisfè moun ki fè e ki fè pèt yo. Paske gen moun ki gen kòb yo ki t ap sere nan kay. Yo tout pèdi gen biznis. Gen moun ki gen moto ki menm boule anndan la tou. Sa vle di, mwen menm mwen se yon viktim tou paske mwen menm mwen abite anndan, m pèdi tout bagay mwen jiskaprezan. Donk se kèk moun, kèk zanmi, kèk lòt zanmi ki ede m de sa. Sa vle di jiskaprezan la. Nou pa vreman jwenn prezans leta. Bon, mèt ponp lan ba nou kote pou nou dòmi, men nou menm nou te gon sans, nou te gon sans kote kòman nou te konn viv, nou ini nou, nou toujou kenbe menm bagay lan, kèlke swa sa kap vini, si mwen menm m pa nesisite l, m pa pran l, si yon lòt pa nesisite l, li pa pran l, men Pa gen anyen ki vini ki sifi nou paske nou anpil. Monchè sa vrèman grav Sa vrèman grav se te premye jwen madi ki te premye jwen nan lè 8 è 8 è 20 yo konsa epi tout moun ap byen vire la nan zòn yo la nou ta vye ti domino nou devan la. Epi lè n gade nou sèl dife pran la, kote dife a pran nan mwens ke 3 minit, la gentan ensandi pa gen anyen ankò, pa gen moun ki ka sove anyen. Tout moun se sa k te sou po kò yo, sa k te nan pye yo se avè yo l sove. Depi lè a, se jodi, nou te fè dè demach, n al nan meri, pwoteksyon sivil te vin la, nou fè anpil demach jiska prezan nou poko janm jwenn anyen. Se fondasyon Dimi kisa sa a? Dimi Silab. Ki tap ban nou sipò depi depi menm jou bagay la te pase a. E se maten an majistra vin la, li di nou debleye, epi di demen lap demen se li lap voye ti kat pou nou, pou nou al nan meri a pou nou al pran kèk ti kit. Men anfen pa konn nou poko vrèman kwè, se lè n ale nap konnen. Paske nou la men m'pap ba w manti mwen menm, si m ta di w kòm eksplike moun sa m sa m pèdi la, nap di m manti. Paske mwen menm se mwen ki te m te gen biznis la, se mwen ki tap desèvi pèp la. Sèsa m di w la, tout sa pèp la te bezwen se mwen e lakay mwen te konn vin achte l. Mwen menm m pèdi tout vi m la nèt, m pa sove anyen, menm pyès mwen anyen m pa sove la. M pèdi 2 motosiklèt ki boule la, m te konn koud tou, m pèdi 3 machin a koud mwen. Biznis mwen k boule la m te gen 3 jou depi m fin achte 17 mil dola machandiz met ladan l. Plis m te gen yon 4 mil 500 dola ameriken lakay mwen. Plis m te gen yon ti kòb m t ap sanble ki te rive 50 mil dola ayisyen pou m t al nan yon chanm kay pou m te rete. An vakans la m t ap fè sa. Epi m pèdi tout bagay sa yo nèt. Mo zabra m pa gen anyen nan men m la fèm tande. E nou tout pèp la la viktim mwen m se prensipal viktim nan. Se pa sipò w tap mande leta kisa l ta dwe. Bon sipò m tap mande leta sa l ta dwe ye se vini an èd avèk tout moun ki viktim la. Paske mwen menm m konnen sa m pèdi yo m paka jwenn yo ankò e m pap jwenn yo. Se vini an èd avèk tout moun ki la epi ede tout moun fè moun jwenn yon kote pou yo lonje kò yo epi fè moun jwenn enpe dlo pou yo bre. Fè moun yo gen bagay pou yo manje annatandan ke yo menm yo plase nou yon kote pou n viv. Se konsa paske tout moun yo se nan lari a y ap dòmi. Pa gen moun gen kote pou yo rete. Tout moun la, sou ta pase lè sòl ap vini, tout moun nan lari yo la ap dòmi a tout timoun. Si gen yon dyaspora oubyen yon moun anndan oubyen leta ta renmen kontakte, pa ki mwayen l kapab kontakte nou? Mwen gen nimewo telefòn mwen, e nimewo telefòn mwen se. Eske pa gen yon komite k ap jere. Wi, mwen se youn nan manm komite a. M ap ba w nimewo telefòn mwen. Walfa! Se t premye moun ki parèt la. Kijan kijan kijan kijan kijan ou konsevwa sa kijan ou te wè sa kijan kijan prezans ou prezans ou poukisa ou la eske se sipò ou pote pou moun yo oubyen se se se rele rele vin ede moun yo rele anpi leta ki pa vrèman fè anyen pou yo jiska prezan. Se avèk tout sajès, respè, lanmou fratènite mwen ap wete chapo m byen ba devan nou tout ki la e tout moun ki ap swiv medya. Mwen te resevwa yon texto de la part de yon zanmi ki di m ke nan sant lan gen dife. Ebyen m te fè le mieux que possible, m deplase m vin gade. Lè m vin gade, c'est une chose incroyable mais vraie. Donk o landemen, lè m vin gade, m wè moun yo, yo pa gen kote pou yo dòmi, pa gen anyen paske yo pèdi tout bagay. Yo nan Delma, Delma 41. 2 bra balanse. Donk, mwen menm kòm etan ke yon sitwayen konsekan, mwen renouvle angajman m ansanm avè yo. Premye bagay nou te fè, nou te pote yon kit ijyenik pou yo ki te gen bwòs dan, savon, pat, papye ijyenik, sèvyèt ijyenik. pou medam yo epi nou te pote dlo, nou konnen rad yo te brile tou donk nou te fè kontak avèk kèlke zanmi ki trè chè pou nou mèsi avèk Bellevue Jenny osi ki te pote soutyen avè nou ki te ban nou yon pakèt rad e moun bò lakay mwen tou ki te ban nou rad Natacha, Rosène pou ke nou te ka vin distribiye avèk moun yo donk nou bay nou ba yo manje nou manje ansanm donk sa sa sa ke m vle pou yo li anfèt evenman gentan pase sèt Nou pa ka ap gade sou sa. E moun yo pa ka ap kontinye ap viv jan ke y ap viv lan. Y ap dòmi nan lari, yo pa gen dlo pou yo bwè, yo pa gen dlo pou yo benyen. Donk, sa di ke y ap viv nan kondisyon enfra imèn. Pou sela, mwen renouvle angajman m de pli e n ap mande pou yo jwenn asistans Leta la. Paske yo pa ka dòmi nan lari an. Imajine, bon, si lapli a tonbe? Ki ka yo? Ki ka yo? Donk, m lanse apèl la avèk tout sitwayen konsekan pou yo pote soutyen yo pou n rive jwenn moun sa yo. Deja yo se moun e si n ap fè sosyete nou pa ka fè l andeyò de yo. Sa a sè si. Timoun yo, nou wè timoun yo pa gen rad donk e fòk yo al lekòl. Yo pa ka kontinye sou menm vwa sa a. Eske Fondasyon Fonti Misyon an fin travay? Misyon l akonpli oubyen travay la fèk kòmanse? Travay la fèk kòmanse. Travay la fini se lòske yo jwenn yon kote pou yo abite e kondisyon de vi a chanje. Se lè sa a ke n ka di travay la arive o tèminus. Men dan lèzote ka, nou fèk kare travay pou yo. Mèsi anpil, Mesye Lafont. Dakò, mèsi. Li te gen plizyè moun ki rete pa dèyè l wap gade la paske moun yo pa la. Lè nap swiv dife a kòmanse la an fay de 5 minit tout eksplozyon yo gentan fèt san rann kont yo pa konn kiyès ki mèt dife a ki pa ès. Men m remake dife a pran vit èske se pa gaz yo ki fè dife a pran vit oubyen bonbòn gaz yo kap eklate? Se vre kay la fèt se an plastik se an prela vre si yon dife ki pran la nan mezi la Li ta sipoze boule jiskaske li fini, jiskaske l pran yon lòt ofiramezi jiskaske l rive. Dife a, lè y ap fè m rann kont, dife a se konsa l pran, se sote l sote jiskaske li met tout dife nan kay tout moun ki la. Lè n ap gade la, li pa mache de kay an kay, se sote. Si se de kay an kay, yo t ap gentan rele ponpye, te ka gen yon bò ki boule, lòt bò a rete vivan. Se sote l sote. Se kòmsi l ap mache w ap di se kòmsi a chak fwa li pran sant gaz la l ap anvayi. Se kòmsi se yon gaz li jwenn. Li jwenn lè gaz la epi li mache pran l. E gen moun ki te gen bòbòn gaz la, gen lwil, tout sa te gen biznis. Toutotan ke l jwenn anndan sa dife a li, li anvayi. Tout sa se. Pitit mesye a ui sa se plasman kay li wi tout sa se plasman kay li pa gen anyen ki sove pa gen moun ki sove anyen pa gen anyen ki sove si wap byen gade ou ta vire menm yon moto li boule rapyetè pa gen anyen ki arive sove. Ou te gen biznis ou la pè a kote li te ye? Mwen menm te gen ti biznis mwen la men ou wè tankou kote pil fatra la kanpe a la e biznis mwen te ye la. Leta t vin la epi yo vizite nou men vizite yo vizite nou an kòmsi Kiyès nan leta vin vizite nou la? Bon kòmsi konnen se kont majistra nou menm pèp Dèlma a ye bon e majistra te vo parèt la li fè netwaye retire fatra yo li pa kòmanse fè pase traktè pou nou bon ok li ban nou ti li ban nou ti yon ti ide Men ide a kòmsi ke e sak nan men nou an nou kwè, ou konprann etou. Sa vle di li ba nou pwomès. Li ba nou pwomès, men sa vle di ke nou poko gen yon bagay nan men nou pou t ban nou espwa paske nap viv la nan mapou pete se la nou tout nan lari a dòmi la, nou pa gen kote pou nou dòmi, ou konprann etou. Gon seri de pil moun ki pa gen kote pou y ale menm. Si gon moun ki pa nan leta, yon sitwayen konsekan ki vle ede nou, eske l ka vin la vin ede nou oubyen nou gen yon komite kap jere sa pou nou? Monchè, nenpòt sitwayen te ka ede nou, e la nou ka resevwa l. Paske la nou gen, e la, aktyèlman e la nou gen depi 12, depi 12 janvye 2010 nou la nap pase mizè la. La eto pil fatra te la, te res foukbòl te, depi 12 janvye nou la 2010 nap pase mizè la. E nou pa janm gen okenn moun ki vin ban nou okenn sipò. Mwen avè do. Nan moman la, eske, eske nou gen dlo pou nou bwè, nou gen manje pou nou manje? Monchè jan wè l ye la, nou pa gen okenn dlo, nou pa gen okenn anyen bay pou nou manje. Senple moun Bondye chwonje ki ka vle pase bò kote nou, tou vodo chache dlo pou nou, mwen avè do, ki jere nou. Mèsi anpil. Mèsi. kantin, tout bagay sa yo boule epi m te pran 5000 dola nan yon bank pou m te fè l epi m al achte menm jou a nan demen si Dye vle tout bagay sa yo boule. Wi yo okouran. Non yo poko vin fè konsta non. Wi fò m remèt li paske m te gentan siyen. M gentan siye m nan bank m prann. M pa fè anyen non. M gen 6 timoun. Wi. Anyen moun kap pase k ba nou ti bagay. Nou pa gen anyen nan men nou. Menm dlo nou pa gen pou nou bè. Bon nou pa manje. Bon depi maten menm nou pa manje. Yo pa pot bagay pou nou. Nou pa gen anyen nan men nou. Nou la nan viv bon e nan lari a nou rete. Nou pa gen anyen nan men nou. Èske w kredi gen konbyen fanmi ki viktim nan bagay sa a, nan dife sa a? Bon, tout moun viktim nèt paske m gen 2 sè m la avèk yon nyès mwen tout pèdi bagay yon pitit mwen, yon gwo pitit mwen ki te gentan majè, aprè a lòt la yo poko majè. Tout ak de nesans yo bay lekòl yo tout pèdi, bon m pa gen kòb pou m peye ane lekòl la ankò pou yo la tou, e chita yo chita. Non. Mèsi anpil madam. Ok. C'est dur! Ayiti ap konnen tout peripesi ki genyen pandan ane 2021 an. Ki katastwòf Ayiti pa pase? Tout pwoblèm yo, ensekirite, mizè, chomaj, ensandi, tout bagay yo nèt m ta kapab di fè yon sèl pou sakaje pèp ayisyen an, m ap mande m, èske pèp sa a ki ajenou kapab yon jou respire mye pou li kapab leve ajenou an pou kapab rekòmanse paske jounen jodi a la a ensandi sila a lakòz anpil moun oblije remete kontè yo a zewo.